Mwen panse ke nou deja wè tit videyo sa. Kadilak li menm li chwazi yon move bò. Kadilak chwazi soti videyo mizik li a menm lè avèk Wendy. Soti yon mizik menm lè avèk yon mizik Wendy, nou wè ki danje sa ka gen ladan l. Nou wè ki valè pwoblèm sa ka pote. Ebyen K-Dilak li menm li anonse video mizik li a nan menm jou avèk mizik Wendy gen pou l soti a. E non sèlman ke li mete l menm jou a e li mete l se aprè video Wendy a. Pa Wendy ap soti nan 3 zè, pa li la menm ap soti nan 7 è di swa. Si w renmen tit videyo a, pa bliye klike sou like epi abòne avèk chanèl la. Aktive klòch notifikasyon pou w ka jwenn tout dènye videyo ki nan ap lage. Kite yon kòmantè pou di nou sa w te panse, sa w te panse de videyo a. Kadilak li menm li chwazi soti mizik li a nan menm jou avèk mizik Wendyy a. Eske nou pa wè sa a pral fè yon gwo pale anpil? Eske nou pa wè sa a se yon gwo challenge li ye tou? Men eske Kadilak ap ka sipòte Chay sa a, paske nou konnen kòman chinwa yo aktif, kòman lè yon endyen lage yon bagay, tout rezo a bloke, kòman tout moun se de yon endyen y ap pale. Daprè ou menm, èske ou wè sa a pa pral pote yon pwoblèm pou mizik Kadilak la? Se vre, Kadilak se yon atis ki gen anpil talan, Kadilak gen fanatik pa l, men, Soti yon mizik nan menm lè avèk Wendy, sa sa pap vrèman dous. E m gen enpresyon menm yon moun ki soti yon mizik nan menm semèn ke Wendy soti pa l la, pa w la pap vrèman mache jan pou l ta mache an. Paske Wendy deja gen yon fanatik ki anraje, Wendy deja gen yon gen yon nivo entènasyonal, e ou menm ki vin soti yon mizik menm lè a Wendy, ou te mèt te gen popilarite, Men mizik wap ap pase jan poul ta pase a. Paske nou deja konnen kiyès ki Wendy a, e nou wè ki valè lòbèy dènye mizik li te soti a la te fè. Fè anpil moun moute rezo a ap sal kò yo, fè anpil bagay, anpil demagoji. Mizik la menm fè 1 milyon vyou nan 24 èdtan. Sa a, se pa tout atis ayisyen ki ka bat rekò sa. E pou yon moun chwazi fè yon mizik nan menm lè avèk nèg sa, fòk ou gen nanm ou, fòk ou gen pwomosyon e fòk ou ka kenbe. Paske si ou pa ka kenbe, m pa kache di w, bagay yo p ap dous. Ou menm k ap gad videyo sa a. Kite yon komantè pou dim ant kadilak avèk wendy kiyès ou pral sipòte. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska lafen. Babay randevou a se pou yon lòt video.